Tout moun ki sou panèl la. Nou salye tout jounalis ki prezan avèk nou aprè midi a. Jodi a se yon gwo jou. Yon gwo jou ki make rasanbleman pitit Wanament. Pou reyalizasyon yon gwo kokennchenn aktivite pou vil Wanament. Se yon gwo jou paske nou jwenn pitit Wanament chita ansanm otou de yon ide pou kolabore avèk meri Wanament pou ke Wanament kapab genyen dèzaktivite nan tout domèn Se yon gwo sipò ke lameri ap jwenn de sosyete sivil la. Se yon gwo sipò ke lameri ap jwenn paske jodi a moun Wanament di yo pap kite leta sèlman pran desizyon, yo menm kòm moun k ap reflechi pou komin yo, yo rejwenn lameri otou dè inisyativ pou ke Wanament kapab wè yon lòt fason. Nou menm ki mandate pa mè prensipal meri Wanament lan, majistra Luma Demetrius, pou n kapab pran lapawòl nan gwo okazyon sa kote ke manm sosyete sivil yo ki la k ap lanse inisyativ pou ke yo kòmanse avèk kanaval nan vil Wanament. kote ke yon kanaval ki siyale rasanbleman tout pitit Wanament nan nenpòt peyi ke yo ap viv. Ayibobo pou moun Wanament, ayibobo pou nou ki pran inisyativ sa nan non meri Wanament jodi a ki bay yon siyal klè kòm dabitid nou abitye fè gwo bagay pou vil Wanament deja men li klè jodi a devan laprès kote ke nou reyini pou nou pran dè inisyativ ansanm, kote ke nou pap kite leta sèlman, nou vin akonpanye leta nan desizyon pou komin Wanament, kote ke yon tèt ansanm tout bon vre posib pou ke nou gen yon lòt Wanament. Ebyen, yon lòt fwa ankò m salye laprès, mwen salye inisyatè mouvman. Pou rehose kilti Wanament ki chita jodi a pou lanse inisyativ pou bay Wanament yon kanaval ane a sou tèm Ann pote kole pou yon lòt Wanament. Sa vle di ke si men nou rejwenn lòt, si tèt nou rejwenn lòt, Ebyen gen posibilite pou n fè anpil bagay pou lakay nou. Gen posibilite pou n reyalize gwo bagay pou lakay nou. Ebyen se inisyativ sa ki pèmèt ke mwen menm mwen pran lapawòl nan non Meri de Wanament mandate pa Majistra Luma Demetrius pou lanse inisyativ la. Mèsi bokou. Nou tout ki la ki reponn a envitasyon sa, ki son envitasyon de moun de Wanament, de mwen jèn, de jèn, de plis jèn, ki deside mete ansanm pou yo pran yon inisyativ, ki se pa yon inisyativ k ap rete sèlman a Kanaval, men son inisyativ ki la pou wè ki jan ke nou ka fè reviv Wanament sa l te ye o pwen de vi kiltirèl. Alò mwen menm m gen chaj pou m fè yon ti istorik pou m di kote n soti pou n rive la nan konferans de près la. Sè ke nou kòmanse avèk yon refleksyon, yon refleksyon yon moun e se sa k fè ke se moun ki mennen peyi, se moun ki pèmèt ke nou ka transfòme, nou ka chanje, nou ka fè bagay yo bèl. Se lèzide ki mèn lemond. Ebyen se te yon ide, yon bèl ide de yon timoun Wanament ki se madam Gina François. Gina genyen yon lide. Li di ke pou sa Wanament te ye, pou sa Wanament te reprezante nan kesyon kilti, pou sa nou te konn fè lontan, ke se swa nan kanaval, ke se swa nan fèt patwonal, ke se swa pa egzanp nan 18 me lontan, Tout lekòl yo te konn defile. Sa di ke te gon sans de la patrie, te gon sans du pays. Li di ke poukisa nou pa ka goumen pou n ka fè bagay sa yo reviv ankò. E Jina te gon bagay li di ankò ke nou pa bezwen tann se leta, paske la plupart du tan n ap tann se leta premyèman e dezyèman n ap tann fò n gen lajan pou n fè kèlke choz. Ebyen nou demare avèk sa yo. E ide sa a se an desann nan jan enjenyè Romel, ke m pral prezante talè a ki tit li ye la ansanm avèk nou, ke madam Gina vini avèk refleksyon an desanm, ebyen kòmanse ap envite moun. Se konsa l rele m, li rele senatè Bien-Aimé, bon nou di nou pa p gen tit nan bagay la, se moun Wanament de tous les horizons. Nou pa pran, nou, fò m di l, nou odelà de la politik. Nou odela de klivaj, nou odela de pati, n ap pran moun Wanament. Se nan sans sa, Jean Bart la, Senatè Bien-Aimé, Majistra Rony ki siman wout l ap vini la, Enjenyè Wideline, sa di ke nou tout nou fè yon rasanbleman pou n reflechi sou sa. Nan reflechi n ap reflechi, nou te di ke si n ap goumen pou n refè kilti Wanament, pou n regoumen, repwograme, pou ke tout sa Wanament te ye lontan pou nou retounen avèk yo, Ebyen fòn kòmanse pa kèlke choz e Gina te di ann kòmanse pa kanaval la se sak fè ke nou wè se avèk kanaval sa poun kòmanse nou wè plizyè reyinyon e anndan reyinyon yo bon nou pral detaye kisa nou wè yo paske mwen se istorikasyon mwen map fè kote ke nou di men ki tip kanaval ke nou vle men kijan nou vle yon kanaval ki ka sanble avèk wanament sa wanament te ye. Men ki kanaval nou ka pwopoze pou ke nou ka di timoun kap vin, ki vin jodi an, men kijan Wanament te ye, san ke nou pa fè yon kanaval sèlman retou an aryè, kòm si ke nou pa gade modènite a, nap anbrase modènite a, paske nou pa ka vle ke se tan pa nou an pou ki pase, se li ki te bon. Men sa jèn kounye a, nouvèl jenerasyon ap pote yo pou yo patisipe. Se yon sòt de kanaval entèjenerasyon. Nou fè plizyè reyinyon e anndan reyinyon yo nou chèche sponsò, n ap rele moun ki gen de pwomès yo kòmanse fè nou men m ka di nou sa, wè kote nou ye la a, tout sa nou fè deja se avèk kotizasyon pa nou. Nou pa fè anyen avèk lajan lòt moun Paske sponsor nap cherche yo nou poko trouve yo. Menm si ke il ya des promesses na detaye sa. Men la seule chose kem vle di se ke mouvman sa nou vle fè ya nou menm anndan sosyete sivil la nou menm bon m vle m pa vle di sosyete sivil nou menm moun wana nou t anvi fèl se yon bagay ke nap mande patisipasyon tout moun paske se pa kòb ki met nou deyò. Se pa enterè politik ki mete nou deyò. Se pa enterè ekonomik ki mete nou deyò. Se pa klan, se pa pati k mete nou deyò. Sa k mete nou deyò se Wanament. Sa k mete nou deyò se jèn yo. Sa k mete nou deyò se edikasyon nou ka fè jèn yo pou ke gon retou o patriyotism, gon retou a la kilti. Men, nou pa t ap ka kòmanse san nou pa gen aval lameri. Paske nou ka aprann sa On moun gen dwa gen tout lè bòn zentansyon di mond, men w pa ka fè anyen nan espas piblik la san otorizasyon lameri. Se nan sans sa ke nou menm nou te envite majistra a, li te la avèk nou yè swa, nou te di l men ki sa n anvi fè pou lavil, e lè nou di l men sa n anvi fè, nou pa t menm mande majistra a deja, E kisa lame an ap pote? Nou pa k menm di majistra eske gen kòb k ap soti nan pouvwa santral. Se pa sa k enterese l. Sa k enterese l, sè ke fè Wanament viv. Depi nan kanaval dè etidyan jiska kana, depi kanaval timoun piti, kanaval dè etidyan, sètadi e band a pye, e gwo kanaval nan lari Wanament. Poukisa menm Charleboz? Nou gen pou n pale de sa yo. Sètadi ke. fè nou retounen ak kilti nou e n di nou sa se pou komite kanaval se yon komite k ap panse lakilti pou wanament li pli laj ke moun sa yo nou wè la e okontrè n ap toujou bezwen tout lòt bòn volontè ou pa ka vin jwenn nou.